Jedi 4 out 2022, lapolis tanmen yon operasyon nan zòn Kwadèboukè, pli presizeman nan zòn kote kòlèg li menm li t ap dirije. Ebyen, nan kad operasyon sa, lapolis li pwosede liberasyon 6 otaj. Nan 6 otaj sa yo genyen. 5 Ayisyen e genyen yon Matiniken. Matiniken sa li menm ki te vin dèyè medikaman pou madanm ni li menm ki t ap viv Repiblik Dominikèn epi e mesye Kwadèboukè yo menm mesye kòlèg yo menm yo met men sou li. Ebyen vwala e lapolis li menm e nan antite swat sitou se swat li menm ki tanmen operasyon sa. Enben yo pote liberasyon 6 otaj sa yo. Enben nan e antretyen n te gen ansanm avèk yo, yo menm yo t ap eksplike kijan sa te ye, kòman yo menm yo trete yo nan e zòn Kwadèboukè pandan e yo menm yo te kidnape. An n suiv kòman sa te ye. Nan jedi an, m t al pran yon kamyon Senmak. Pandan m ap soti Senmak, m rive Kwadèboukè nan lè 3 zè, 3 zè edmi yo. E pandan m rive sou wout kota Micho a, epi ti mesye yo te nan lari a, nèg kòlèg yo, yo prete zam sou mwen. Pandan yo prete zam sou mwen, bon, e manch long ki prete sou mwen, m pa ka nan fè dezòd pou m al pèdi vi m. M oblije kanpe, yo avanse, epi yo mande m kote m prale. Lè yo mande m kote m prale a kamyon an, m di fòk Ayisyen m ap antre a kamyon an la, s on djòb m ap fè. Misye di, bon, ou p ap ka ale non, n ap antre nan baz ansanm avèk ou. Li voye de sòlda li akonpanye m, yo chita adwat, e mwen menm ki tou ap kondi machin nan. Antre nan baz yo ansanm avèk yo, lè m rive yo fè m kanpe kamyon sou yon tèren, epi gen lòt 2 ki akonpanye m, y al fèmen m anndan yon kay depi jedi a, kounye a la m pa janm ka gen aksè pou m pale avèk fanmi m, se dimanch lan yo ban m yon ti aksè, m rele pwopriyetè a, lè m rele pwopriyetè a, bon yo pa menm ban m tan menm pou m ta esplike kèk bagay ansanm avèk li, paske chèf la te tou kanpe devan m nan, ou konnen depi yo nan men chèf ou, yo an otaj, gen bagay ou pa ka fè. Kounye a la, mwen menm m pa t jwenn aksè pou m te pale avèk moun ki te voye m nan byen, yo pa t ban m opòtinite sa e yo menm te lage pale ansanm avèk li. M pa konn kòman l te planifye ansanm avèk yo a kòman l pa t planifye pou kamyon an men kamyon an te gentan nan men nèg yo. Men l te di m nèg yo mande l 500 mil dola ameriken pou kamyon an pou yo bay kamyon an a tout mwen menm. Bon, mwen m pa t jwenn opòtinite pou m te ka pale avèk mayèt moun ki te voye m nan pou m te ka di l monchè pale a nèg yo ba yo dyalòg pou. Sak te ka soti pou te mete m deyò pou de jedi a de jedi a jodi a m pale avèk Maët pandan 2 fwa moun lakay mwen pat janm tande m menm menm bon si yap tande m kòm sou lèzond la m panse yo ka tande m la kounya la konprann men depi jedi m nan men nan men bandi yo te kenbe yo te kidnape Mwen ki laj Mwen ki laj Ki laj Ki laj 43 zan m fèt premye senkèm an 1979 Mwen te janm pa tande w mesye Alò kòm kounye a kòman w Kòman ou konprann travay lapolis la? Bon chè, mwen m trè m trè kontan, m apresye sa anpil, paske sa k fè m apresye sa, nou t ap soufri anpil, paske lè m ap imajine m wè timoun ki pa menm pa, timoun ki ka pitit mwen, se li k ap kale m, k ap ban m kou, k ap mare pose m, santi sa te fè m mal anpil, lè yo mare de men m, yo mare de pye m, kankou m pa t janm te konn wè pou sa yo, ou konprann? Sa yo fè mal anpil men nou t kote nou te ye a nou te ap priye ak lafwa nou ap priye ak lafwa nou ap priye depi yèreswa nou sou tansyon tou nap priye nap priye bon Bondye pou nou Bondye voye lapolis sou lè lye mete nou deyò ki kote nou te fèmen an se Bondye pou nou di mèsi pou sa. Ou di ou di timoun pa tou e. Wi timoun moun ki anndan kap sèvi yo ti mesye yo ki te pou bay sekirite ki pou veye nou. ki pou ba nou dlo, si nou bezwen manje, ki pou mennen nou nan twalèt, bagay sa yo. Paske. Èske ou renmen fanm tou nan baz lan e ki. Non bon, m pa tèlman wè fi. E gen de lè nou anndan ou konnen depi ou anndan ou pa ka fòse pral gad nan dous yo wè y ap ba w kou. Kote yo mete w la e la w oblije rete. Nèg yo ba w anpil kou? Wi bon, yo ba m w ap vire do m la, w ap wè m gen anpil mak nan do m, bò epòl mwen la w ap wè sa touble. W ap wè m ap wè tout bò lam yo se kou m pran. Pase tout mak sa yo se kote yo mare mwen. Konprann? Yo mare ponyèt mwen avèk kòd. Konprann? Men Bondye pou mwen m deyò kanmenm. M panse e moun ki te voye m pou kamyon an, kòm li te gentan an dirèk ansanm avèk yo, m pa konn kòman l ap fin fè bagay yo, kòman l ap planifye avèk yo pou si pou si pou l repike fè yo ba l kamyon pou l pran kamyon an. Pase yo te gentan mande l lajan. Labantan nan nèg yo kanmenm. Men, men ou konfime se kay se te yon pitit manje ki te kidnap? Bon, m pa fin di e baz 400 mawozo, paske e baz 400 mawozo, m konnen yo gen alye, gen de yo konnen men chofè wout la mye, yo toujou nan lig Bayèbwenn, nan zòn sa yo toujou parèt, yo toujou parèt nan zòn nan Mowo, men pou nan direksyon yo pran m nan, se kota Michou, yo di nan lig sa e kòlèg ki jere zòn sa. Men ki di kòlèg, ki di 400 mawozo? Bon, m pa konnen, m pa konnen, pase mwen, m konnen kòlèg la m pat konn tande l, se aprè m vin ap tande l. Lèm parèt konsa epi m wè yo ret antre A m pa konnen yon pakèt nèg Yo ret antre gwo zam nan men yo tout sa Gen k gen kagoul gen k pa gen kagoul Epi lèm poum fon bak epi m gen te rale m rale pòt lan Epi yo di ouvè pòt lan ouvè pòt lan ouvè pòt lan Lè yo pa ouvè pòt lan n ap sou 6 N ap kraze pòt lan Depi nou kraze pòt lan n ap ba w bal epi m ouvri pòt lan vre bagay sa yo epi depi a 1 è pral nan 2 zè a yo mare je m yo mare 2 yo mare m 2 bra dèyè do epi kay lan kòmsi m ta di yo vire l tèt anba yo vire l tèt anba epi lè vin fon lè bagay sa yo epi yo pran m yo pran mwen menm ansanm avèk jenòm wouj sa ki la se nou 2 ap fè nan kay lan epi yo pran nou y ale ansanm avè nou m fè 3 jou menm dèyè do m mare tou sa epi je m bande e pi yo yo kòmsi m ta di w lè pou yo fè m pale apre 3 jou m di w yo vini yo demare zye m yo demare kòmsi men m e pi yo di m bay nimewo dyaspora yo di m bay nimewo dyaspora Msye gon nimewo komsi m pa gen l nan tèt mwen, yon nimewo l sèvi Ayiti ansanm avè yon nimewo natcom epi mwen bay nimewo an epi m bay nimewo an yo rete an kominikasyon ansanm avèk msye alafen m pa konn sa k vin pase chak jou yo vin ap vin fè m menas paske yo di y ap rele msye yo pa ka jwenn msye yo rele yo pa ka jwenn l yo pa ka jwenn l. A la fen yo te menm di m men 3 jou m rete. M fè 12 jou, yo te di m 3 jou. Yo di dènye lè m fè lakay nou se 15 jou. Kòman tretman eske yo te ba w kou pou sa? Yo, yo, yo kòm si deranje m avèk kout baton bizbòl. Kout baton bizbòl malgre 2 je m, 2 je m mare, 2 bra m mare epi. Nan mitan nwit la, m te gen yon ti pwoblèm entestinal epi m ap rele yo, yo okipe m epi yo vin fè bezwen yo sou mwen. Epi lè yo leve, yo rale yon baton bezbòl la, yo fann tout do m nan, pati abdomèn mwen, lestomak mwen. Sa vle di. Pou yo twalèt sou ou, kiyès ki netwaye ou? Sa vle di, de bra. Bon, men sa ki pran ti jan plis bagay la. E sa fè w ap wè kòmsi mwen gen yon pakèt mak. M pa m pa kòmsi wè anyen anndan paske nan fènwa m ye pou m ta jwenn yon kivèt yon kivèt ke yo mete pou nou nan chak yon chak yon kivèt m twalèt sou mwen epi lè m twalèt sou mwen nan tou sa epi m ap fè yon jan pou m remare bagay la ankò lè yo fini lè m mate jan yo te byen mare m yo di demare m demare tèt mwen sove m ta pral sove yo di lè gran chèf lan vin la Lè nou sove tire lè moun yo sove tire yo tire nou ou menm menm menm menm ou ta pral sove tire nap tire w tou nèg la nèg la deranje m a kout baton bizbòl epi l mete m kouche tankou kote yo sekestre m nan m pa konn ki zòn li ye paske depi a inè di maten yo pran yo mete bagay la nan je m nan m di m fè yo pran m yon kote ki rele Duval Duval Roche. Roger. Avèk misye nou menm ki te nan chanm nan. Lè m konnen yo pral touye nou vre, monchè, m di m pa gen lechwa, m pa gen posiblite pou m rele yon fanmi, m pa gen, paske mesye an ki nan kominikasyon sèlman ak moun yo, chak lè moun yo vini, yo di yo, mesye yo pa pale ansanm avè yo ankò. Nan m gen tan wè lanmò a. Epi chak jou nou leve mwen la menm misye nou 3 la nou priye. Monchè nou priye, nou priye, nou priye, nou pa janm dòmi vre nan nwit. Se yon ti dòmi pantan konsa epi nou priye, nou priye, nou priye, nou priye, nou priye. Epi pandan nou kòm si men kòman yo vin fè. Yo mare nou, ta pran nou 2 tan yo demare nou epi yo kite nou. Yo kite nou kòm si yo vin lage nou lib. Pase yo di nenpòt ti erè nou fè, y ap annik vin refize nou. A di ou vin ou tou pè, ou tou pè pou ta sove. Menm si gen posibilite pou ta sove, ou tou pè. E pi, lè nou tande yon, tankou yon kamyon, nou tande. Men konnen, gen ti fenèt ki yo bagay. Nan, nan, nan, men mesye sa li menm menm, men lè l fon w gade. E pi lè l gade, li wè blende an. Nan m di a egare monchè, sa e yon gwo kamyon. Monchè ou konn sak pase menn kòmsi te gon bagay m te di yon fwa m te di e kòmsi m wè gon pakèt moun menn ki kouri menn kal sendomeng gen ki kouri kal lòt kote m te di a mwen menm la map rete konsa m te di la map pran ti plezi m nan peyi m map rete men monchè m pap baw manti menn a e pa fòt mwen non men la pa kote pou moun rete. Travay lapolis la kòman ou wèl vini nan zòn ou ye? Monchè yon bagay ekstraòdinè. Menm mwen menm, menm mwen menm kòmsi m ta di m'en danse menm avèk nèg yo menm m pa twò konprann m sezi pè pèm e premye fwa kòmsi m ta di w monte anndan blende ansanm avèk nèg yo. Yon mesaj pou polisye yo. Yon mesaj pou polisye yo. Monchè, sa m'ap di, m'ap di mesye yo, m'ap di yo pa dekouraje. M'ap di yo pa dekouraje paske e. yo jwenn yon pakèt bagay nan sosyete sa kòmsi ki ka fè yo dekouraje bay vag. Paske si tout polisye kòmsi ta ap gade sou sa ki rive yo, kòmsi an de sosyete sa, mwen chè pa ta ap gen polisye ankò. M ap di yo kòmsi pa dekouraje, kenbe fèm, kontinye travay. Bon, jiska prezan, m pa gen pwoblèm avèk sa non, men pou le moman. Nap di nèg yo kenbe, kenbe fèm, kenbe fèm travay. E avèk travay ke mwen ap fè an la, mwen kwè ke gon lè gon pakèt bagay ki ka fèt nan peyi. Paske sak fèt anndan an la, sak fèt anndan an la. Paske gon kote m vin regrèt yo pa jwenn, yo pa jwenn nou pa bay wè vizaj nou. Gon kote m vin regrèt kòmsi m ta di yo pa jwenn, yo pa jwenn moun vre. Paske nèg sa yo pou jan yo deranje'm ak kout baton 10 bolo mwen te dwe pase pou mwen gen yon moun ki bwè dlo bouch li atè. Bagay serye. Bagay serye pa yon sòt de bagay non men monchè nèg yo fon bon travay men nèg yo fon bon travay gon jan yo travay monchè map di nèg yo kenbe fèm kenbe fèm nan travay. Dakò mèsi. Li mal prann. Jedi 4 out 2022, lapolis tanmen yon operasyon nan zòn Kwadèboukè, pli presizeman nan zòn kote kòlèg li menm li tap dirije. Ebyen, nan kad operasyon sa, lapolis li pwosede liberasyon 6 otaj. Nan 6 otaj sa yo genyen 5 ayisyen e genyen yon matiniken. Matiniken sa li menm ki te vin dèyè medikaman pou madanm ni, li menm ki tap viv Repiblik Dominikèn epi e mesye Kwadèboukè yo menm, mesye kòlèg yo menm yo met men sou li. Ebyen vwala, E lapolis li menm e nan antite swat sitou, se swat li menm ki tanmen operasyon sa, enben yo pote liberasyon 6 otaj sa yo.